Enfòmasyon ki rive jwenn nou, Geraldo Brutus, ki se youn nan prezime asasen ki te touye 7 polisye nan Lyankou yo, ta jwenn arestasyon l nan Repiblik Dominikèn, nan zòn ki rele Provincial, e se yon jounal dominiken ki konfime nouvèl la. Medam mesye, rete tèt frèt, sanble jistis pral fèt, yo kòmanse mete men nan kòlèt tout bandi ki ta touye. polisye ki te fèt nan masak Lyankou a, jan n konnen l lan. Invite bonjou bonswa tout moun tou depan de lè ki kote ak moman ou pral tande epi epi gade enfòmasyon sa nou se Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an e si w poko fè sa sonje abòne ansanm avè nou chak jou Bondye mete wap tande epi jwenn tout enfòmasyon yo nan bon jan ti mamit san wete ni mete. Aprè plizyè bagay pale anpil Polis fè te deloje kite komisarya Lestè a, ebyen sepandan kite m di nou byen maten bonè 23 fevriye sa a, direktè depatmantal lapolis la, Roger Godson Jeune akonpanye plizyè ajan udmo te reprann komisarya Lestè. Yo di polis administratif yo te abandone, ebyen koze a soti nan lari, yo fè konnen efektivman men pou ki rezon mesye yo te vire do ale, sepandan Kokorat san ras te menase ak tout ekip la, yo te anvayi jan yo te dil la e yo te pote gwo zam lanch long yo tal frape fò, sa w tande a se te kouri te genyen nan lestè. Manman pitit mare vant, pèp ayisyen leve kanpe, bagay yo vrèman dejenere, si n pa pran pi bonè nou pral nan kouri e ayiti pral tounen yon savann e gen moun ki di Savann nan deja ouvri laj, bandi yo, se yo menm kap dirije. Maten an la, gwo pledwaye fèt nan bagay sa, ranje kò n, woulo konprès ya pral pase, yon ekip ki soti nan Pòtoprens pral debake nan Latibonit e nèg yo pral gen bagay nan men yo, si nou ta tande daprè sa Radyo Caraïbes konfime nan enfòmasyon yo. Men pou lenstan, genyen yon komisè, bandi yo tire sou li, anpil kout bal tap chante nan Latibonit, jodi a la, Se pral rad mare k pral fèt kote polis nasyonal la pap bat ba e nèg yo pran tout dispozisyon pou rantre al mete lapè jan sa dwa nan rantre sid pòtoprens lan. Rete la anpil enfòmasyon ap vini nan detay sa, nou se Sofia TV 83. Maten an la se moman pou m prezante n tout sa k ap pase anba latibonit lan yon repòtaj ki sinye. Radyo Karayib. Bon istwa kokorat san ras sa. Li la vreman non. Kokorat san ras sa zanmi oditè li pran nesans a patir de mouvman lòk yo wi. Aprè mouvman lòk yo, mouvman politik ki te pou jete Jovenel yo. Bon se ede nèg ki nan kokorat san ras la mwen a lorijin. Konnya yo fè rekritman. Ou konprann? Yo pran de nouvo jèn. Ou konprann? Gen yon ekip k ap soti Pòtoprens maten an selon enfòmasyon ke m gen ki ta dwe rantre Lestè epi akonpaye polisye yo ki t al refije yo nan komisarya Sen Mak la. Estratejikman li pa ta dwe di sa non. Bon, enpe nèg ap gen bagay nan men yo. Oh! Manti y ap bay. Gen koze nan pwentan. Y ap gen bagay nan men yo. Lè m limen pwojektè m nan Lestè. Reginald Robelson, li di Alexandre, Ki sa m jwenn? Mèkredi maten, li te anviwon setè, Onze ap pati pou plizyè lòt minit apre setè, lè Max Saint-Preux, ki se enspektè divizyonè, ki se ansyen pòtpawòl lapolis la nan depatman Latibonit lan, E Max Sainpreux ta dwe al pran fòmasyon esisamman la pou komisè, li pase konkou a deja, selon enfòmasyon m dispoze. Li pran wout pou l al travay o nivo de komisarya Gonayiv la. Lè li rive o nivo de Lakwa Peris, donk pou moun ki konnen. zòn sa trè byen lè w fin kite Lestè ou kite kafou machan ou fin travèse ti mòn nan m kwè gon pa nan zòn sa ravina koulèv ye m pa konnen non Makenson oseyan ou menm ki nèg latibonit epi w ap kite baz ansyèn baz konpanyi de konstriksyon ki rele Estrea epi w pral pran izin ke ti malis genyen nan zòn nan. Donk moun ki fè wout sa byen ki se rantre sid vil Gonayiv yo konnen pètinamman de kisa map pale la. Ebyen gen de machin kap soti an direksyon de Gonayiv sètadi de Yas, Ti Pappadap ki ap pral Lestè oubyen ki prale Sen Mak oubyen jan de machin ki abitye fè Pòtoprens yo ki rankontre avèk machin enspektè a kap fè enspektè a sin pou enspektè a tounen donk si yap fè enspektè a sin donk sela souzantan gon bagay kap pase devan ou konn sa li di wap prepare w an konsekans pou Biden nan gon bagay ki wrong kap pase lòtbò a donk. Enspektè a pa fè tèt di epi enspektè a pran telefòn li pou l enfòme komisarya Lestè la pou l di men kisa ki genyen kòm sitiyasyon nan tèl nivo nan wout la e ke fòk ta gen de dispozisyon ki pran pou yo entèveni monchè. Yo di m konsa ke pandan enspektè a ap pale konsa nan telefòn, e gade l gade gason gentan anvayi li, gentan ba w pòt li a ap rale pou di l desann machin nan. Men kounye a la, se yon machin ki tente, ki tou nwè, nèg yo pa konn kiyès ki anndan l. Men enspektè a wè yo. Enspektè a di, Li menm, li s on sòlda, li s on polisye, li gen fòmasyon pou sa. Li pa pral kite nèg imilye l konsa, l p ap kite. Li pa pral desann fè nèg tire sou li, pa lontan li al fè videyo l, rache l. Enspektè a tou mete volan inidireksyonèl epi l tache on gaz. A, m p ap ba w manti, koze ki te long. Katouch fè mikalaw! E nou pap pale de nèg ki gen arme de poing non. Nap pale de nèg ki lourdement armé. Sa vle di ki gen de zam manch long epi k tonbe tire. Ou wè machin enspektè a? Devan kon dèyè katouch fè mikalaw. Kòm mwen m pa la enspektè a Enspektè a di m monchè sa k sove li se ke pandan l lage l ap bay gaz la, Li tou kouche sou. Kousen an. Kousen pasaje a. Chofè adwat la e pa konsa yo rele li? Moun ki bò kote w la. Men se yon risk li pran paske a nenpòt ki moman volan te ka chape l tonbe nan yon kanal, li tonbe nan kanivo. Wi. Li te ka erte. E pa bliye se pa yon wout ki dwat nèt. Sa vle di l gen ti koub tou. E l gen ti monte desann menm lè wout la fèt. Ah enspektè a dim li mande pyel anba gaz la sam manje m pa ba ou lage epi l dim lèl rive yon kote l pa tande tire ankò li fon ti leve tèt li epi se lè sa lap gade ki dega donk wi se M te di sa talè a ki se ansyen pòt pawòl pnh la o nivo de latibonit. Alò lè m di ansyen pòt pawòl la m pa vle moun yo konprann ke li pa polisye ankò non. Li pa pòt pawòl ankò men li toujou ap travay o nivo de DDA. Mentnan, enfòme de la sitiyasyon komisarya Lestè la zanmi oditè, rann yo sur les lieux pou al. Gade kisa bagay la ye. Monchè lè nèg yo rive. Tout nèg map di yo la yo plis pase 15 nèg ki gen manch long nan men yo selon sa yo rapòtem kap deplwaye sou tout wout la e mpap baw manti enfòmasyon sa mka konprann l konsa. De plizyè sous, gen 4 polisye, tande byen zanmi oditè m vle n note sa, bakòp ki ale sur les lieux a aprè enspektè a fin manke kite po l, li gen omwen 4 polisye e n ap pale la a don gwoup ame ki gen plis ke 15 nèg, tande byen zanmi oditè, e Mwen menm mwen pwofite salye o pasaj bravo mesye sa yo paske nèg yo fè yon bon tan ap echanje avèk mesye kokorat san ras yo. Bal ap pati jiskaske nèg yo vin rive nan yon sitiyasyon pou repliye. Kounye a la enfòmasyon ke m genyen ke m pa ka verifye mwen menm m ap ba li sou tout rezèv nan echanj ant bakòp polis sa avèk Mesye kokorat san ras yo genyen 2 bandi ki touche e pa mouri non ki blese epi tout tan konnen lapolis gen taktik lapolis fòme nèg yo repliye yale nan komisarya puiske yo te yo pat anpil yo te trè enferyè pa rapò avèk kantite nèg ki te gen zam nan men yo yo fè bak ebyen nèg yo santi yo vekse. ke yo genyen 2 moun nan sen yo ki blese e ke se lapolis Lestè, pa bliye lakou a peri sou Lestè. Epi nèg yo di y ap rive sou komisarya. E de fèt, nèg yo pase de la pawòl o zak, yo kite lakou a peri yo moute Lestè. Etan donè ke depi lè echanj yo, responsab yo nan nivo komisarya te. solisite ranfò e petèt si n ap pale de ranfò swa ranfò a soti Gonayiv ki pi prè oubyen l soti Senmak. Pli din è an pase ranfò pa janm vini e pa bliye m ap di ou konsa ke se dè polisye ki o nonb de 4 anviwon, 4 ou 5 e n ap pale la de gwoup gang oubyen gwoup ame. Si n pèmèt mwen pleyonas sa, kòm m wè nèg Laten Kare yo t ap fè deba sou li yè, ki gen plis ke 15 nèg, e chak nèg sa yo, y al chache minisyon, y al chache chaje anplis, epi yo deside yo di y ap moute sou Lestè. E nèg yo al Lestè vre wi. Polisye yo menm yo pa gen chwa puiske yo pa an kondisyon pou yo batay avèk mesye yo, yo lage cha. Kounye a la nan lage cha a gen 2 bagay, gen moun ki di polisye yo kouri. Men mwen menm mwen pale avèk responsab yo o nivo de lapolis nan depatman an, notamman o nivo de Lestè, yo di yo pa abandone komisarya a. Yo pa kouri kite komisarya a. Donk mwen menm se rakonte m ap rakonte w sa sa yo di m, m bat la. Ou konprann? Yo di yo fon retrè stratejik. Yo fon retrè stratejik, yo pe nonbre. pa rapò avèk kantite moun ki nan gwoup bandi yo, y ale nan komisarya Senmak la avèk lespwa pou yo retounen mwayennan ke yo ba yo materyèl nesesè pou sa. Kote Senmak gen materyèl pou sa? Ba yo efektif? Non, e pa Senmak fòseman. Dispozisyon DDA. avèk ou kòmandman. Yo di yo bezwen on efektif apwopriye, yo bezwen materyèl adekwa pou yo ka retounen. Men yo di m, m ap pale w sa polisye yo di m, yo pa abandone, kontrèman a sa moun fè kwè. Yo fon retrè estratejik paske, sou le plan kantitatif, bandi yo plis lontan sa. Malerezman n ap di sa la, n ap pale de komin Lestè, ki pa vrèman yon gwo gwo bout tonton komin. Gen nèg ki gen manch long, men longè, ki gen bokit katouch, ki gen plizyè chajè, epi ki deside k ap mache. E Dye sèl sè, si polisye yo te rete nan komisarya a, ki sa ki te ka pase. Petèt ke pa gen anyen ki di w nou pa ta pral asiste a yon senaryo parèy de sa ki te pwodui Lyankou a. Se pa sa m te swete. Men, lè nèg yo ap avanse konsa sou komisarya a, ki genyen polisye an peti kantite, ki pa gen materyèl vrèman, e nèg yo pi byen arme ke yo, Donk ou pa ou pa konn sak te ka pase. Donk nèg yo repliye. Jan m di w la, gen moun ki kwè ke se dezangajman, se abandon. Men men dis mesye yo di yo menm yo fè yon retrè stratejik. Paske responsab la di m li pa gen efektif apwopriye, li pa gen materyèl. Donk lojikman se yon batay antre gimè ou ta ka di nèg yo pèdi davans. Donk y ale nan komisarya ki. ki nan zòn nan ki se Senmak, komisarya awondisman Senmak e jiska yè nèg yo te onivo de Senmak. Kounye a la, èske dezangajman sa a oubyen abandon sa a si w vle jan moun yo konsidere l la, ou kapab di se yon sitiyasyon ki lye a sa? Mesye gwo palto ki ap fè lalwa yo rele non asistans a pèsòn an danje pa bliye nèg yo t debake lestè yo te ka fè nenpòt bagay wi nèg yo te ka fon kanaj lestè kounye a m wè e grand mòd nèg pase sou machin sou motosiklèt tonbe tire sou moun ki kanpe donk ou pa imajine w sak te pase lè nèg yo t rantre lestè la nan centre vil lestè epi debake la dechaje zam yo sou moun e polisye yo kounye a ki la pou pwoteje ak sèvi. Vwala ke mentnan yo met vran nan vwèl yo blo popilasyon an livre a li menm. Men kounye a èske ou te ka mande polisye yo tou pou yo rete mouri? Kòman ou ta pral mande yon si wo kòmandman pa ba yo Ou pral di m majistra? djòb yo se pou bay sekirite, ou pral di m djòb yo se pou pwoteje ak sèvi. Men pwoteje ak sèvi bay sekirite a kisa? A derandan yo? M pa gen pwoblèm non. Ou pran angajman, pwobableman ou gen yon sèman ou fè lè w nan fòmasyon bagay sa yo, lè w nan lekòl la, ou konn lè w soti, ou soti avèk misyon sa a. Men tou gen yon pakèt bagay ki mache avèk sa w genyen kòm misyon an. Men mezanmi, èske m ka kwaze bra m sou baz ke m ap pwoteje w Lydia Alexandre? Epi pou yon moun ap vin sou ou la avèk tout sa w konnen k genyen yo. Pou m kanpe m ap mouri, m ap gad lanmò a konsa. Enben fòk ou dabò an sekirite epi pou w sekirize yon moun. Byen si. Si w estime ou pa an sekirite, kòman w kapab se. Moralman ou p ap kapab tou non. Nèg yo di y ap vin Lestè. Antretan, mesye yo nan komisarya mande ranfò. Ranfò pa janm vini e nèg yo vini Lestè vre wi. E lè yo vini jan Rockfam ta ka chante l lame ak deplwaye wi Tout moun ap gade wi Se pa pou di se pa mitan lannwit moun ap dòmi non Tout moun ap gade nèg yo k ap deplwaye M ap tande voice yonn nan nèg yo m pa konnen se chèf gang nan men se yon voice ki otantik. Misye di bon moun lestè mèt tèt frèt se chè lè yo te vin fè o komisarya ka gentan ka ouvè konnya e nèg yo ki deside kilè pou komisarya ouvè kilè pou l fèmen yo te vin fè chè lè a map repete pwòp mo Ak chè lè a bon menm. Mande chèf gang nan m ka chache nimewo l ba ou Rete tanpri Mande chèf gang nan Rete E chè lè li te vin fè Yè mwen wè lapolis poste Guerrier Dieu seul Sou paj ofisyèl yo, yo pran kontwòl komisarya. Lapolis kite m di w, si w pran kontwòl la maten an la, pa gen pwoblèm pandan m ap pale la. Men di w pran kontwòl komisarya paske tou senpleman DDA a pase avèk kòtèj li, li fè foto, ou konprann, epi w pran kontwòl komisarya, enben yo te fè sa vèrèt wi. Y al a blen, y al a, y al vèrèt a yon blende yo tounen avè l wi. Bon kontrè, lè, lè blende a ap rantre, popilasyon yo lan mwen kontan ap fè fèt. Nèg la ala blende ankò wi. La police ap fè foulay li menm. Ahh mpa vle di sa lèm di lèm di sa Guy ka rale zòrèy mwen li di mpa gen dwa di la police ap fè sa men tout moun gran ti moun nan peyi a yap swiv ou konprann m konprann ke nap fè kominikasyon onivo de la police la men pa bliye nou menm se rezilta nap veye. Kòm se yo bann li k parèt yo fè 2 grenn foto yo apre sa yo pou pou yo pibliye yo sou paj yo. Dayè map di w sa epi di w trenk sa va. M pral di w yon bagay ou ka estime se yon bagay paradoksal. Anvan DDA, m ap pale nouvo DDA, Godson, Goodson, anvan l rive nan komisarya a, bandi yo te gen tan santi vwa ki di polisye yo met tèt frèt, yo ka tounen. Sa vle di, gen yon asirans se bandi yo ki te gen tan bay li anvan, e pa lapolis non ki bay li anvan. Sa map diw la la se bagay ki fèt yè aprè midi wap gade yo poste enfòmasyon an fen de sware men bandi yo te gentan mete voice yo an sikilasyon di lapolis mèt tounen yo a yo lèman lapolis men a kiyès yo gen pwoblèm e map pral pale avèk yon enspektè la yo rele Jean Joseph Hervé je kwa wè enspektè sa wè enspektè sa monchè frèm humm ah Guerrier m pral pale yon enspektè maten an la. Jean Joseph Hervé. Paske, kòman se bandi k pou bay lapolis otorizasyon pou yo rantre nan yon espas? Bon, se prèske menm jan a bagay ki te fèt lè ansyen. Non l, site non l. A, m p ap site. Joseph Jean Hervé, Si l pap tande radyo a, on moun k ap tande radyo a nou mèt pale avè l. Mesye kokorat san ras yo konn sa yo di? Yo di sa Hervé yo gen pwoblèm. Mezanmi oditè kiyès ki Hervé? E bon bèt m ap ba nou la e. Pran kaye nou note e m di nou si gon moun k ap tande radyo a ki pwòch Hervé rele Hervé di tande. Mesye yo! Gen pwoblèm avèk Hervé paske Hervé te Lesther se responsab komisarya, responsab an chèf komisarya. Li te Lesther, nap sonje nèg kokorat san ras sa yo te kòmanse pou anvayi. Misye te fè premye travay la, byen antandi genyen polis Gonayiv, polisye Gonayiv yo, polisye Senmak yo ki te vin met ansanm avè l, yo te kouri dèyè nèg kokorat san ras yo. M pa konnen pou yon rezon oubyen pou yon lòt, Hervé te vin pat la ankò. Nèg yo retounen a Hervé. Ève di li menm pandan l chèf komisarya sa a, kokorat san ras p ap ka gen tout pouvwa sa a nan zòn nan. E si l le fo pou l disparèt, l ap disparèt nèt. Nèg yo santi yo vekse, nèg yo di kon sa, Ève se nèg Lyankou, valè bagay k ap pase Lyankou pou misye, poukisa misye pa al met lapè Lyankou pito? E nèg yo di yo menm sa Ève yo gen pwoblèm. E yo di si Ève pa t nan machin nan mèkredi, e si pa t gen lòt polisye, nan machin nan. Se te Hervé sèlman ki te nan machin nan mèkredi ki sot pase a. Jodi a la nou t ap pale de Hervé au passé. Èske se konpoze ou senp m pa konnen. Donk Jean Joseph Hervé, premye bagay m ap di w se nèg yo pè w. Nèg yo panse ke jodi a ou kapab yon eleman nuizib pou yo. o nivo de lestè nodamman lakwa veris. Se paske lon eleman se pa kapab li son eleman nwizib. E nèg yo di ève se nèg li an kou yo di si ève bezwen al met lapè se pa lestè pou l met lapè se li an kou pou l fè pou l al met lapè tande konseye tande konseye de chèf gang alèz non peyi mesye se yo pou bay moun nan lòd kote pou l al pati fi nou tande konseye de chèf gang alèz non peyi yo di sa ève yo gen pwoblèm kareman hein. Hervé Inspecteur ki se responsab komisarya Lestè la. E yo di misye tèlè te kòmanse bay ti rezilta oparavan. Bon lè sa gang nan potko tout gang sa non. Nèg yo te gen ti zam dèyè manman kounya nèg yo gen gwo gwo zam. Bon m konnen gen sanksyon mezanmi kote zam sa yo pase al Latibonit konsa a? Yo pase Sendomeng tou wi. Yon seri de zam tou nèf wi. Mwen ap voye foto zam sa yo banm wè m di enposib m konnen yo di yo pran kontwòl ladwann pran kontwòl fwontyè sak pase kot zam sa yo pase piga nou gon izin an kachèt kap pwodwi zam nan peyi a nou pa konnen non hein. Leta! Leta! Leta! Ayiti pa pwodwi bal, li pa pwodwi zam, kote bal sa yo soti? Kote zam sa yo soti? Antouka, lapolis anonse yo pran kontwòl komisarya. Pandan jounen an mwen menm m pral. mete pwojektè m sou Lester, sèl sa m konnen m konnen gen yon ekip k ap sot Pòtoprens sa il faut le dire, ta dwe gen yon ekip k ap sot Pòtoprens ki rantre Lester atè, bon m pa konnen èske se se se se se yon ekip administrativ oubyen èske se inite espesyalize. Men blende a petèt ap retounen. Ou konprann? Ki pou ta pèmèt ke polisye yo retounen nan komisarya Lester. Sepandan, responsab komisarya yo kondisyone retou yo a 2 bagay. Yo di premye bagay la, fòk yo ogmante efektif la. Pase pa rapò avèk anplè gwoup ame sa a ap pran nan Lestè la, donk kantite polisye ki te nan komin nan li ensifizan. Dezyèm bagay yo mande materyèl. E n ap raple, komisarya Lestè a ki te vin fèmen mèkredi a, li te fè 4 komisarya ki fèmen nan Latibonit aprè Vèrèt, aprè Tirivyè, aprè Lyankou. Nan lide pou monte yon plan nasyonal sou strateji pou redui vyolans kominotè, yon delegasyon Komisyon Nasyonal Dezameman ak Reyensèsyon, CNDDR, ki soti Pòtoprens, òganize pandan wikenn kanaval la, yon fowòm depatmantal pandan 2 jou nan vil Fòlibète. Reprezantan divès sektè te patisipe epi reflechi sou kijan yo kapab redui vyolans k ap fèt chak jou nan kominote yo. Nan entèvansyon l kòm teknisyen nan zafè sekirite, enspektè polis Ralph Stanley Jean-Brice ki te nan delegasyon an te remèsye patisipan yo pandan l ba yo garanti komisyon an pral bay anpil enpòtans ak diferan pwopozisyon nan kad swivi k ap gen pou fèt yo. Enspektè Ralph Stanley Jean-Brice. Gen anpil bèl entèwogasyon ke nou konprann. Nou konprann fwistrasyon chak moun ki la. Men pa bliye m te di nou yon bagay, si nou menm nou santi nivo fwistrasyon nou konsa, Kisa m ka di moun k ap viv Pòtoprens yo? Men nou kòmanse deja avèk mekanism swivi yo, sètadi kisa k pral fèt apre sa a. Nou konnen deja ke tout pwopozisyon nou yo pral enskri, pral ekri nan yon gwo dokiman ki rele Plan Nasyonal sou Strateji de Rediksyon de Vyolans Kominotè la. Yon lòt kote, Waldeck Marcelin, Yon jèn militan ki t ap patisipe nan fowòm sa a fè konnen pwoblèm ensekirite a dwe manyen alabaz e li kwè komisyon an gen plis travay pou l fè nan sans sa a. An pou nou kriye kote nou dwal kriye an paske le pwoblèm et ayisyen se nou menm ayisyen pou ki rezoud pwoblèm nan pou tout moun toujou konnen pwoblèm ensekirite an alabaz ensekirite an pou sa k alabaz ensekirite m te di l m te di yo sa la nan fòmasyon an moun k alabaz ensekirite an non sèlman ke gon gwoup boujwa ki kanpe dèyè ensekirite a paske yo gen pwofi pa yo, epi tou entènasyonal la tou kanpe dèyè ensekirite a paske l gen enterè pa l ansanm avèk pouvwa an plas la. Se menm moun sa yo k kreye ensekirite nan peyi a. Enben se 3 gwoup moun sa yo, 3 kouch moun sa yo pou y al rejwenn, se sa m te di yo, pou yo kapab rive konbat ensekirite a. Depi yo jwenn 3 kouch moun sa yo, ensekirite a ap kaba nan peyi a. N ap fè remake, fowòm sa a jwenn bourad lajan PNUD ak usaid.